Antouka, e sa k fè se se kèlke moun k ap manje? Kèlke moun k ap manje nan etchenn bagay la menn. Entèl, entèl, entèl, entèl ap fè siksè depi pakèt tan epi entèl paske l konprann. Paske l konprann kòman, kòman, kòman bagay yo fonksyone, li wè kòman tout bagay ye. Ok, nou nan, nou nan yon etchenn mayichen manje chen. Jistin pa wè chan may chen manje chen kisa m pral fè m pral antre nan chen manje non men m gen fanmil mwen map fè map fè map fè map sòti tèt mwen m sòti tèt mwen m kanpe konsa chen manje chen al rete chen manje chen m rete m poze m m ret nan menmen m ou konprann. Al fè gen gen en e e e ou pa en ou pa en ou ka kontrole sou dwèt ou konbyen moun kap manje men konbyen moun kap fè la la nou nou pa pa gen pèsòn ki ka bay manti ki ka bay tèt yo manti la non kowona la kowona la se se kraze lap kraze moun la e e gen gig la fòmil gig la la e gen nèg ka kap ki sòti tèt yo e kap fonksyone wi men. Nou pran kou, nou pran kou, nou pran kou, e Bondje fè pou nou li chanje bagay yo pou nou, nou nan epòk streaming and a entènèt la n ka use li, gen yon pakèt bagay ki ka fèt sou entènèt la, men sa k vin pase. Egoyis la. Egoyis la vin fè ke olye pou nèg la pwodui, olye pou nèg la travay, olye pou nèg la bagay, non. Nèg la pito al pwodui pou l vin bare w, pou l vin kanpe anfas ou. Tan pou l, pou l bay, pou l Full chache yon jan ok m travay men ki strateji m pral parèt pou m parèt ok pou m fè ti kòb map fè a apre sa nèg a vini li fè ti kòb lap fè a epi m menm m parèt ankò m retounen m fè ti kòb map fè a non li vle di m pral travay pou m ka e goumen e goumen wap goumen enben goumen goumen m menm map fè kòb goumen sa w vle m fè avè w menn wap goumen atè tou menn men menm map fè kòb.